Lapolis te sèmante yo di yo pap kite ras, yo pap kite kras, yo pap kite anyen kay chèf gang Ti Makak, ebyen medam e mesye, aprè lapolis fin raze Ti Makak ak tout nèg yo, tout sòlda yo, menm si frè Ti Makak la, misye ankò vivan. Men nap diw popilasyon an rete vijilan paske yap chèche a goch a dwat tankou chen fou ki kote frè ti makak la li menm li kache paske yap antre pranl. Nou pral envite w gen detay e lapolis ki yo menm enben deside pou rekipere tout bagay moun ti makak te vòlò machin tout sa ti makak te vòlò ki pat pou li moto enben lapolis rekipere yo e tout moun ki te deja fè deklarasyon Epi pou fè kwè ke nou te pèdi bagay, ou pral gen chans pou rekipere machin oubyen moto ou te pèdi, men si tout fwa ke ou pat fèl depi lè ti makak te vòlò yo, enben ou nan kouri paske lapolis nan moman nap pale la, enben medam se mesye yo kenbe tout bagay, nou pral envite w konnen kòman sa ye. Kontinye ap frape nan baz ti makak anlè a nan laboul, vin gade avèm sou ekran an. Lapolis kontinye ap frape paske non sèlman ti makak tonbe men yo ap wè si yo ap derasinen tout bwa ke makak la nèt. Sou baz sa tanzantan lapolis fon pote boure. Pa egzanp machin w ap gade sou ekran yo jan nou te di n depi avan yè se kantite veyikil lapolis rekipere nan baz ti makak. Kounye a pa poze m kestyon eske se machin misye m di w chèf gang yo pa gen byen Se bagay moun yo vòlò epi yo pran posesyon l yo kenbe l, se pou yo. Donk se la, se nan baz ti makak ke lapolis desann, nan vale an, nan Fesa, tout kote. Men jodi a, gon diplis, gon di sifrayèl di, gon diplis, sè ke pandan lapolis al, tande gade wi lasosyete, gade avè m sou ekran wi la, n pral gade talè, pandan lapolis ale nan Fesa an patikilye, yo jwenn yon pakèt. Ekipman, pakèt inifòm lapolis nan kay Ti Makak. Tande byen wi peyi a nan kisa n pran. Yo jwenn yon pakèt inifòm pnh, kidonk se polisye nèg yo te asasine, epi yo kenbe inifòm polisye sa yo. W ap wè tout kalite inifòm kay nèg yo. Men anplis inifòm ke yo jwenn nan baz Ti Makak, nou pral gade sou ekran an, yo jwenn kanè bank. e yo jwenn yon papye machin, nou pral gade sa la, ou wè la gen yon kanè Sogebank, gen yon kanè Unibank, e la gen yon papye machin, sa son asirans machin, e lè m gade nan non asirans lan, etonamman, m pral wè non Pierre Francky Exius, malerezman, e lè m pale a yon chèf, misye genlè pa menm sonje kiyès ki Pierre Francky, men m di men m wè non Pierre Francky, misye pa di m anyen, men mwen menm sa atire atansyon m. Efektivman machin sa a se te chofè ansyen senatè Pierre Francky Exius ke nèg Ti Makak yo te kidnape. Erezman senatè a, pwobableman, bon l pral di sa, li te fè deklarasyon sinon li te ka nan cho. Senatè Pierre Francky Exius bonswa e byenvini, kòman nou ye? Se yon plezi pou w avè n nan kad emisyon Ti Koze ak TT. Nan fouye nan baz Ti Makak nou jwenn 2 dosye. E pami yo gen yon asirans veyikil nou wè non w sou li. Kisa bagay lan ye senatè? M salye w Theriel e m salye tout oditè oditris emisyon an. Mèsi. E m ap pwofite espas sa tou pou m felisite w pou pwofesyonalis ou TT. Mèsi. Paske gen moun ki t ap jwenn enfòmasyon sa a, li ta pral sèvi l avè l politik san ke l pa chache eleman pa pwouve m gen lè w ba w enfòmasyon san enfòmasyon pa w verifye donk felisitasyon se sa efektivman 2 fevriye si m pa twonpe m dat la egzatteman yo te kidnape chofè m nan nan la boule 12 sa te rive nan samdi e monchè fò m di w lè m aprann nouvèl la menm samdi swa m rele direktè polis la m metel okouran. M rele komisè Petyonvil la mete l kouran pase rezon se paske se machin mwen non m sou machin nan e premye bagay m fè nan demen m fè m si al fè deklarasyon nan komisarya de Petyonvil yo pran deklarasyon nan dimanch nan lendi m fè misye ale epi m te fè misye ale dcpj m fè misye fè deklarasyon donk depi lè a ou konnen kòman sitiyasyon an ye Men tou dènyèman la a gen moun ki te di m konsa ke bay enfòmasyon sou machin nan epòk mwen di w lè m t al nan dcpj yo te di m bloke asirans lan e m te rele asirans m te fè bloke tout bagay donk talè a la a dcpj te rele m pou l te mande m èske m te konnen yon machin ki pèdi m di l wi Se la Boul li di m wi efektivman l konnen m te fè deklarasyon paske lè moman lè bagay la te rive m te rele dcpj pou m te mete l okouran paske jan w di a si w pa t fè deklarasyon ou pa t konnen yon bagay konsa rive lè sa w nan cho paske w gen eksplikasyon pou w al bay Klè. Donk erezman m se yon ansyen prezidan komisyon jistis e sekirite m son òm de lwa sa vle di m konnen bagay sa yo politikman kòman w dwe pran yo akè pou w respekte lalwa. Donk, m te fè, non sèlman m te fè deklarasyon an nan komisarya de Pòtoprens e an menm tan tou m te fè l devan dcpj. Kòrèk. Kòrèk paske sa te atire atansyon m lè m wè Pierre Francky Exius, m di men non, non sa pa enkoni. Epi m di bon fò m chèche kontak pou m konnen ki sa bagay lan ye paske si, e sa m ap di moun yo, nan moman gang yo ap feraye lòske w pèdi yon bagay fòk ou al fè deklarasyon Si yo vòlè machin ou. Egzakteman. Fòk ou al dcpj. Klè. Menm lè w fè l nan yon komisè a men dcpj spesyalman fò w al fè l la. Klè. Klè. Donk se te sa senatè. Donk se sa m t ap di nou pa twò vle pale lòt bagay men gen yon dosye la nou wè pèp la leve kanpe Bwa kale ke m chanje non l an RTP ki se rekipere teritwa pèdi. Ou gen yon ti bagay ou anvi di sou li avan m kite w ale? Bon, pa bliye, ou gon pèp ki te tèlman pran an otaj, pèp la te nan yon soufrans sa fè depi lontan, se pa jodi a depi 2019 e nou nan yon strès, yon tèt chaje, sètadi otorite yo nan yon moman pat ko ka bay pèp la satisfaksyon, Donk lè popilasyon jwenn mwayen li menm pou l defann enterè l, l ap defann tèt li. Donk mwen menm mwen kwè ke jodi a fòk lapolis, pèp la ba yon leson, fòk lapolis pwofite de li li menm pou l kontinye fè travay li pou pèmèt ke popilasyon an kapab vake libreman nan aktivite yo, pou aktivite kapab reprann, pou peyi a, pou tout moun kapab viv byen nan peyi a paske se te Moun paka viv nan peyi a parapò parapò a aktivite kap pase anndan peyi a donk jodi a mwen kwè ke fòk otorite yo gade paske nou paka kite se popilasyon sèlman kap defann tèt li donk fòk otorite yo gade leson popilasyon ap bay pou ke yo menm yo pran responsablite yo an chaj. Klè. Enben, mèsi ou Senatè. Se t on plezi. Donk, petèt on pwochèn fwa n a pale sou lòt dosye, men m te bezwen presizyon sa a pa rapò a non ou ke yo jwenn nan baz ti makak asirans veyikil ou ke se te chofè yo te kidnape. Mèsi anpil. Monchè, mwen m remèsye ou paske jodi a pandan ke m ap fete gad on bòn nouvèl m jwenn. Oh, e fèt ou? Si ou pa t pwofesyona, si ou pa t pwofesyonalis, Nou pa la pou n detwi pèsòn, nou pa gen, nou pa gen dwa sa. Nou pa gen dwa sa. Antretan, e, m ap mande ke si w ap pran direksyon Kwadèboukè, pran anpil prekosyon, paske depi maten, nèg Site Doudoun yo mete pye yo atè, panik total, e, lapolis Kwadèboukè kanpe dan avèk yo tou, kout bal fè mikalaw. Donk, e. Lapolis eseye pran kontwòl sitiyasyon pandan nap pale la a, donk nèg doudoun yo, yo atè, donk lapolis mete pye l atè, donk pa gen bagay, se sa, se sa n bezwen. E mwen te di sa deja, dosye Kwadèboukè a se paske gen twòp fanmi k nan gang nan Kwadèboukè, sinon yo fin ak dosye sa lontan. E sa t fè w ap wè nèg rakèt la yo renka renka, paske sa k rive, lanmò san jou pran majorite gwo manch ki nan men nèg yo. Sa vle di ke kounye a se majorite ti bout manch ki kenbe, gen anpil ki lage pye yo kay vwazen. E sa t fè avanyè Ti Magali desann 2, pande yo ap kouri pou yo ale Repiblik Dominikèn, Ti Magali kwaze ak yo, l desann yo. Sa vle di ke moun Kwadèboukè te kapab ede, men tèlman se yon pakèt fanmi t nan gang, paske se kouzen, se tonton, se frè, se yo t ansanm k ap manje lajan lanmò san jou. Depi w manje lajan Chango fò w peye Chango. Men si yo te gen volonte yo kraze bagay sa lontan pandan lapolis ap frape nèg ap vin kouri al kache epi yo menm yo jere nèg yo nan koridò men yo pap fè sa paske se menm fanmi an chaje vòlò kwadèboukè yo son verite map bay chaje vòlò nan kwadèboukè e se reyalite sa t fè kwadèboukè gang pran posesyon l. Si non, lapolis detèmine. Nèg Kwadèboukè yo pa lach. Bon, gen kèk move je. Men, majorite polisye Kwadèboukè pa lach. Ka frape. Yo te kapab bay rezo e solisyon. Men fòk pèp la avè yo. Jan Debussy fè l. Jan Laboul fè l. Jan moun Kanapevè kanpe. Jan Paco kanpe. Jan Turgeau kanpe. Si n pa fè sa, ki rezilta n ap bay? Anyen ditou. On sèl nou fèb, ansanm nou fò. Ansanm, ansanm an n fè l. Bagay yo anpil. Jodi a nèg yo desann yal detounen machin kareman nèg nèg site doudoun wi. Kareman wi. Sa di w wè sanwont sa yo, yo pap chanje non. Kounye a w pral di m nèg sa yo wi fò n bat pou n arete pou reyensere nan sosyete. Ki bò? Yo fin gate. Nèg sa yo fin gate yo pap ka retounen nan sosyete yo fin gate. Se sitirans pèp la wi ki mete n kote n ye la. Sitirans wi. Sa vle di ke si pèp kwadèboukè pat sitirè nou fin ak zafè kwadè mawozo a deja lontan lontan lontan nou fin ak dosye sa nou fin ak dosye sa lontan men son pakèt sitirè avè map gade m wè nonm ki ranplase gaspiyay la m wè misye son tèren foutbòl lotbò a m tande te gen match lotbò a nan latranblè gwo match wi 2 ekip reyini pil nèg pil bandi reyini yo vin nan match. yo vin nan match se yon pakèt sitirèt lotbò a nan depi ou sòti depi ou kite kwadèboukè ou travèse kota ou travèse latranblè se yon pakèt sitirè sipòtè gang manman papa gang tonton kouzen kouzin gang sa di si gon mouvman k ap fèt hein rekipere teritwa pèdi gon pakèt moun kwadèboukè ap pran ladan l wi hein gon pakèt k ap pran ladan l paske yo sitirè twòp. E pa blag. Ou wè la janm di nou an sè ke la polis kontinye ap trake tout ti solda ke yo ta sispèk ki te fè pati gang ti makak lan. La polis desann nan ravin nan, yo al bouske, yo jwenn, sa se kanè bank nèg yo yo jwenn atè a, yo jwenn papye, men janm di an sè ke asirans sa se asirans ansyen senatè Pierre Francky men se chofè l yo te kidnape. Donk ou wè la pil inifòm la polis ke nèg yo pran gade pa ti koze non humm sa di lè ou wè gad ki inifòm sa swat ki inifòm sa ki koulè sa genlè se swat wi m pa konprann m pa kwè te gen swat ki te mouri anlè a men inifòm sa sanble swat ou kwè e te swat ou byen bim m pa kwè e bim non bim nan yon ti gan gri sa di ou wè tout kalite inifòm nèg yo gen kounya lè ou panse se bon polisye kap vin sou ou Poutan se bandi ki abiye ak inifòm lapolis. Bagay yo grav anpil. Bon m retounen paske e pa la m te vle kòmanse. Kidonk fò nou pran responsabilite nou lasosyete. Si n pa pran l se nou k ap wè l. Ok. Nan nan spòt Zi fè a l di ke vagabon epi l di vagabòn tou wi. Li gen rezon. Gade de bèl timoun sou ekran.